Bonsoir Mesye Reginald Miracle nou salye w nan non Jezi nou salye popilasyon ayisyèn nan nou salye tout moun kap koute nou nou salye diaspora a tou e nou salye tout etranje tou ki gen chans ki kapab koute nou sou panèl sa bon pou tranbleman de tè ki fèt nan sid lan. E mi, m kwè, twa depatman, Sid, Grandans, Nip. E twa depatman sa yo, se twa depatman ke m poko janm ale ditou. Paske nòmalman, se tou lè dis mwen te sipoze fè. Men de, apre ke mwen a mari m nou te fin fè twazan misyon, 2010, 2013. Epi se konsa an 2013 epi Bondye di nou ale kote otorite leta yo e ki se prezidan Joseph Michel Martelly pou te kapab tande nou mesaj ke Bondye voye nou anonse e anplis pou te kapab ede nou pou nou te ka al fè 3 kote sa yo. Men, nan mwen menm mwen, mwen santi ke sa k fè Bondye te mande nou te ba nou yon obligasyon oubyen yon egzijans pou nou t al kote otorite leta yo pou te ede nou fè twa kote sa a, genlè, nan omnisyans Bondye, omniprezans li, omnipotans li, li wè ke kote sa yo se de kote ki genlè. T ap pi di pou nou men mwen ak mari m paske il semblerait ke kote sa yo gen lè sèvi plis gwo gwo gwo gwo satan oubyen zidòl. Paske Bondye pa t chwazi pou nou te fè l pou kont nou paske tout lòt yo nou te fè yo pou kont nou jan Bib lan di an le juste vivra par la foi. E puiske nou fè 1 an ap ekri Matel e prezidan Martelly Nou ekri l yon lèt an janvye 2013, sou twa mwa nou ekri yon lòt ki se mas, e aprè twa mwa ankò nou ekri yon lòt an jen, e lè nou twa lèt sa yo nou ekri nou panse petèt ke se jete yo jete yo nan poubèl ki fè yo pa janm rele nou, le Seigneur di mari m konsa kounye a al bay lèt nan lakay li Pegi vin e nou prepare nou vre nou ale bay li lakay li e tèlman lè nou rive. Bondye te montre marim lè nou rive nap pase premye yon premye pòs se te polisye yo chèf chèf polisye an ayiti yo e dezyèm nap pase minustah yo jan ke marim te wèl la lè nou rive kay prezidan an nou premye sa nou rankontre se chèf ayisyen yo epi gon chèf ki te trè saj avèk nou nou pale avèl li reponn nou byen byen epil di li pa la non em pa kwè ke yap resevwa nou men kanmenm Mwen pral ansanm avèk nou, li desann ansanm avèk nou, e pandan l'ap desann ansanm avèk nou, epi se, se konsa, nou arive, e pral rive devan baryè Prezidan Martelly, epi nou wè nou pase, nou vin pase yon dezyèm pòs ki se pòs Minustah. Lè nou ve devan baryè a, li di n kanpe la, epi l'ale e rele sekretè e Prezidan an ki lakay li an, e sekretè lan vin parèt. Kote nou dè baryè an, nou kòmanse pale avè l esplike l kiyès ke nou ye, la menm li lonje men l ba nou, nou ba l anvlòp lan e l resevwa l. Nan aswè, Bondye montre nou prezidan tèlman jwenn lèt lan, li wè nou nan kamera. Nan aswè mari m dòmi, Bondye montre l ke prezidan an wè nou nan kamera. Sa vle di si li pa t la jou a, men si l vini, si l wè nou nan kamera, sa vle di li jwenn lèt la, men li pa okipe nou, li pa rele nou. Lè sa a. Senyè a di nou konsa, nou mèt rete nan sèt la, nou pa bezwen e fòse ale pou kont nou mèt rete depi lò nou pa ki fè nou pa fè twa depatman sa m poko janm mete pye m youn nan kote sila yo ebyen e Bondye konnen pouki e li wè ke li ta pi di pou nou pase lòt yo yo trè di lè nap fè yo ebyen li konnen kote sa ye li konnen li wè tout bagay ki fè ke l pat voye nou alò men sa mwen kapab di de sa ki pase avan yè lan. Sa ki pase avanyè lan li pase samdi yè m di avanyè eskize m yè samdi an yè maten sa k pase yè maten an men kòman l pase mwen soti nan emisyon blokis vandredi mwen fin pale nan emisyon blokis vandredi e m te jire avèk jounalis lan tou m di menm jan ke mwen jire e mwen te jire lòske mwen t ap pote mesaj pou prezidan an. Nan yon nan youn nan dènye piblikasyon ke m te fè, mwen t di konsa, Si ke Prezidan an pa mouri mwen prè pou mwen mouri, mwen jire sou lavi m, mwen jire sou lavi m, e ke m di menm jan m te di l pou Prezidan an, e se konsa tou, menm jan Lesenyè revele m, Ke Li chwazi m, apre tout travay ke m fè pou Li, apre tout sa ke Li mande m fè pou Li, e m obeyi nan tout sa ke Li di m fè pou Li, mwen fè l pou Li. E non sèlman mwen obeyi avèk kòmandman L yo, lè L pase m yon lòd, Li mande m al fè yon bagay pou Li, mwen obeyi, e anplis mwen efòse m chak jou pou mwen kapab viv yon fason ki dwat devan zye Senyè l lan. E akoz de sa, Li pap kite m wont li gen yon pwovèb ki di Bondye konn chanje chemiz pou moun ki swe pou li mwen poko janm wè nan bib lan yon moun ke Bondye chwazi e ki vrèman pase anpil tray pou li pou ke li kite l e pou l pa vrèman di yon mo pou li leve l an dinite le fèt ke m konnen sa ke m fè pou Bondye e akoz de tout sa ke mwen fè lè Bondye pale avè m m obeyi epi l pwomèt mwen l fè m pwomès de yon bagay ke l pral fè nan lavi m. E avèk lafwa ke m genyen nan Bondye san pou san, e mwen kwè ke l pral fè l, mwen te jire tou nan blokis. Mwen di si 2022 a li pase e ke m pa prezidan Dayiti, mwen prè pou Bondye pran mwen prè pou mwen mouri. E lòske m te fin di sa avèk jounalis lan, avèk PRG, epi PRG di, Waw, pawòl sa fò, sa ou di la, Sè Lora, m di wi. E nan aswè, nan vandredi swa pou rive samdi, tout nwit lan chak kon m rete, m leve m lapriyè. Chak kon m rete, m leve m lapriyè. Gen yon moman m leve, m pa konn si se pa dezèdtan m fè m ap lapriyè, m ap rele Bondye, m ap di Senyè ou wè tout sa k ap fèt sou mwen, ou wè tout difamasyon k ap di sou mwen, ou wè tout mansonj k ap di sou mwen, yo ban m tout non fo pwofèt, menm gen yon madanm ki rele Jessica k arive pran m, li mete m menm kote, li kole m avèk madam Sylvanie Ramsey. Sa vle di li mete nou li di nou se menm moun e l em wè nan em wè sou rezo sosyo li metem kòm fo pwofèt m mete tout sa devan Bondye m di Bondye m pa dakò m di Bondye m konnen w gran m konnen w pwisan m konnen w mèvèye ou kreye syèl la ou kreye tè a ou kreye sous dlo yo ou kreye pye bwa yo kreye lanmè yo Bondye pa gen anyen ou pa fè e m pa chwazi sa ke w revele m ke w pral fè de mwen menm nan. Se mwen sèlman aksepte w pou m te sove, pou mwen sove pou m jwi, pou m viv lavi etènèl e pou m jwi wayòm ou. Men m pa chwazi pou m pa t janm chwazi pou m te vini yon nan yon tèt peyi. E m konnen e Jezi Kris li se Wa dè Wa. Piske se li ki pral rive, li pral renye e w chwazi m pou pale pou ou nan e pou reprezante Jezi Kris sou tè a e anpil bagay ap di sou mwen. Men kounye a menm yo menm ta vle fè plan pou ke Yap di yo aretem yo menm yo menm gen sa nan plan yo e Bondye m di aji pou mwen m fè tout m fè prèske tout nwit vandredi an ap pale avèk Bondye chak kòm fon ti dòmi konm reveye se lapriyè ke map lapriyè e Bondye montrem kote m te desann nan poum pa rete la ankò kounya li pral deplasem e pandanl pral deplasem kotem ye an epi li dim. pou m leve de dabitid lòske m al desann yon kote zòn kote m desann nan Senyè a toujou fè m preche e se pandan m te nan lari mwen leve mwen ap preche nan zòn kote m desann nan e pandan m rive nan yon distans mwen wè yon mesye ki kouche ki chita e devan yon kay mwen wè li malad. M wè ke menm pale l pa ka pale e m pase devan l. M fin ale m santi yon bagay ki di m tounen e lè m tounen mwen pale avè l epi mwen ede l, mwen fè yon jès avè l men m wè pou jan l mal li pa ka menm, li pap ka fanyen avèk sa m ba li an epi m di wa m santi m mare m pa ka ale e se konsa moun ap vini bò kote m, moun ap vini y ap di li te la deja tèl moun te benyen l m di si m jwenn dlo si m jwenn rad pou m ba li m ap benyen l. Ebyen se konsa pandan ke mwen e moun yo. Map pale a moun yo devan mesye a ki malad la, yo pot kafe ba li a pen map mete nan bouch li, epi moun yo m tou e moun yo tou lè yo vin tande ke se mwen sè Lora mwen di yo sa, epi moun yo tou kontan gen gentan kouri mennen m lakay yo. E se pandan m kay youn map pale ansanm avèk li epi lè nou gade nou wè tè a ap sekwe. Epi menm kote a, madanm nan ki t al lakay li an, li tèlman pè, e se konsa l ap di, Ann sòti, Lora, sè Lora, ann sòti. M di, Ou pa bezwen pè. Ann sòti. M di, Ou mèt rete la. Paske te gen de kay nan mitan. Kot, kote l al montre nou te gen de etaj, nou nan mitan yo, nou pa dèyè yo. Ebyen, se pa ko sa m ap anonse a ke l ye. Mwen menm, se vre, m ap anonse senk malè. Ki se van, tanpèt, tranblemanntè, dife, inondasyon ki gen pou pase sou peyi Dayiti, sa se nan yon jou tout ap fèt. Se nan yon jou, an menm tan pandan ke moun leve li fin jou, epi a midi, Bib lan di sa, solèy la pral kouche, yo ak a midi yon gwo fènwa pral blayi sou tout tè la, e se konsa jan ou wè li sekwe an, Jan l fè gwo dega e nan Sid lan, e se konsa se tout lèt fwasi lè sa, se va tout peyi Dayiti nèt lil la, Ayiti e Dominikani, ki pral, e se va peyi Dayit, e ni Ayiti ni Dominikani ki pral sibi gwo bagay sa. An menm tan, tè a ap tranble epi se konsa dlo ap anvayi. E kote pandan dlo ap, pandan, pandan. Tè ap tranble, epi w ap wè dife ap sot nan syèl la ap tonbe. Gwo van tanpèt. Senk malè sa yo se nan yon jou. Se pa kounye an l ap fèt. Se pa kounye an l ap fèt paske malè sa yo ap la pou detwi tout moun k ap peche nèt. Epi, ti sa k ap rete yo se sa ki e moun sali yo, moun pou sove pou le wayom de Dye. Sa k fè Bondye fè sa a, se priyè m li koute pou l ka fè moun konnen ke li gon grenn sou tè a. Se sa sèlman m ka di, pou l fè moun konnen li gon grenn sou tè a, e pou l fè moun konnen kote ke gen fo pwofèt ki toujou ale, mwen m pa ale, epi li ravaje la, li ravaje la, paske mwen, mwen m poko janm ale nan Sid, poutan genyen m pa bezwen site non yo, genyen tout tan yo jere, dèfwa yo Jeremi, dèfwa yo Okay, mwen menm m poko ale. Epi mwen, m plis ale nan Nò, m ale nan 7 lòt depatman yo. Mwen, mwen di ke Bondye fè sa. Se pou li frape tè Ayiti, li frape Ayiti, se pou l kapab montre moun ke Marie Sony Laura Senatus se pitit mwen, li se pitit mwen. Li se pitit mwen, li se pitit mwen. Tout moun k ap fè tout sa, fè difamasyon sou mwen, k ap di, planifye pou mwen kòmsi pou yo ta arete m, e moun k ap pale m mal, k ap di m se fo pwofèt, e ni sou rezo sosyo, ni kèlkeswa kote, epi Bondye yo di yo, Bondye di yo, Bondye ba yon repons pou mwen. Li di yo, Alonji kon. Mwen pa pè. Mwen pa pè paske m konnen sa konn fèt deja. Lòske Bondye, Jezi Kris te fin mouri, li resisite, epi l monte nan syèl, Sentespri an desann. Epi Legliz la kòmanse, avèk sanven disip yo. Epi bwi a, bwi a fèt, e a Jerizalèm, Enben la menm te gen tout Jwif yo ki te la, se tankou m ta di w, se Ayisyen k ap viv nan tout lòt nasyon ki egziste. Men, yo viv lontan, sa ki gen senkant an, sa ki gen swasant an, sa ki gen katreven ane. Kote y ap viv la, yo prèske se langaj ki kote lang, lang kote kote a pale a, se li yo pale. Pa egzanp, egzanp, si Ayisyen ap viv Ozetazini, li ap viv lontan la. Lang li vin devni lou paske li plis ap viv e li plis abit a e plis fè plis tan kote a. E men lè yo vini, yo plis yo plis abitye a lang kote yo tap viv la. Alò gen plizyè kalite nasyon ki te la. Bondye pèmèt ke disip yo te pale nan langaj chak e e e e pèp ki te ki te vini nan ki te vin sejoune a Jerizalèm. Lè yo wè yo yap tande pawòl la nan lang kote yo yo tap viv yo pale, Yo sezi, yo menm di konsa moun sa yo, yo genlè sou. Epi menm kote a, piske pwofesi a Jezi Kris te gentan pwofetize sou Pyè, li te di se li k ap bati Legliz lan, li te di, M ap ba w kle wayòm nan, e tout sa m va di ki pou fèt nan syèl la fèt sou tè a tou, e tout sa m va di ki pou defèt nan syèl la ap defèt sou tè a tou. Li di. E sou ou m ap bati legliz mwen, men Pyè kanpe. Li di, Non! Moun sa yo pa sou. Men sa Pawòl la te di, Jezi Kris sa a, ki nou menm, e, e, e, e, Bondye, jodi a Bondye fè l Senyè, nou menm, se nou menm ki te kloure l sou kwa a. Bondye fèl seigneur e poukisa ke li te mouri se poul te kapab sove nou li kòmanse preche e se pawòl ke yap tande nan bouch pyè yo pral mande pyè òm frè kisa pou nou fè e pyè di di yo ke chakun de yo menm e repanti chanje lavi yo vin resevwa batèm e konsa ya jwenn kado kado sentespri an 3 mil moun nan yon jou te aksepte Bondye legliz la kòmanse e lè legliz la kòmanse tout moun te gen yon sèl kè yon sèl fwa. Yon sèl langaj, yon. Lanmou, te blayi nan yo tout. Sa k te gen byen yo vann li yo vin separe yo se pa yo pote nan pye apot yo. Yo pran fra yo pran kominyon ansanm. Yo pran yo fè y ap kòmsi te gen yon pafèt kominyon nan mitan yo. Ebyen, relijyon jwif la kòmanse panike. E menm moman an, yo kòmanse lage pèsekisyon dèyè legliz sa a. E piske se apotre Jan avèk apotre Pyè ki te pi gwo apot nan yo menm, Anben se yo yo te pi pèsekite pi rèd, yo kòmanse maltre, yo kòmanse ba yo pwoblèm, jiskaske yo arive arete Pyè avèk Jan. Poukisa? Pou laverite. E lè yo te arete yo, mete yo nan prizon, puisans sa a ki te sot nan syèl la, ki se Sentespri ki te desann nan, li tèlman fò e puisan, lè tout pèp la, legliz la, met ansanm y ap lapriyè pou mesye yo, ebyen, tranble, Latè tranble, epi se konsa prizon an li ouvri, epi mesye yo sòti. Lè yo tande mesye yo nan lari, yo rele yo, epi chèf peyi a mande yo ki jan yo fè deyò. E lè yo esplike, kounye a yo defann, yo pale de Jezi. Ki sa apôtre Pierre te di ak Jean? Li di, Ki sa m ka, m dwe fè mon a? Di m non, èske se ou pou m obeyi, oubyen Bondye? M pa ka pale sa, sa, sa, Sa mèt mwen banm pale, m pa ka pa di sa mèt mwen banm di enben se konsa m ye la. M pa pè anyen. Mèt mwen banm pale pawòl li pou li, yo m bon yo te mèt yo te mèt di y ap touye m, mwen prè pou lamò. M pa bezwen di w pou arestasyon. M pa pè pou sa. M pa pè pou sa. Paske m konnen se pa mwen menm ki konsa, se mèt mwen ki rele m pou li, Mwen, li ban m pawòl li, epi l, li, li, li, li, li mete pawòl li nan mwen, epi li voye m pou m al anonse pou li, pou sove yon pèp ki anba soufrans, doulè, kalamite, tristès, tout bagay. Moun pa menase m. Moun pa menase m, men. Yap bay manti sou mwen sou rezo sosyo yo di konsa ke yo deja arete m map reponn m yo arete m pou m al reponn kesyon e dan la nan jistis dcpj yo di konsa ke. Bon men mon temwanyaj kem bay yo pran sou rezo sosyo yo fè di vye koze yo avèl jiskaske marim mandem ki bagay sal tande a poutèt map bay temwanyaj bon mwen di bon si on fi konsa bondye ka voyel nan vilaj de dye 3 fwa li soti o non de jezi anyen pa rivel yo te menm arive bal bòz poul fimen li pa fimen em tap pi ri olye ke poum te fimen. Yo pran l, yo di, fè afè yo sou rezo sosyo avè l. Swa yo di ke, bon yo, si m pa twonpe m, daprè jan mari m ap di m nan. Sa vle di ke m vrèman regrèt sa pou moun sa yo. E genyen ki toujou, genyen lè m gade ankò, genyen mwen jwenn, non sèlman gen twa m te voye repons ba li. E gen lòt ankò ki kontinye ap di e menm bagay lan ke madam sa li gen rapò se kontak sere sere avèk madan kòk la. On jounalis. Mesaj ke mwen gen pou yo se ke yo wè sa Bondye fè. Si yo pa mete si yo pa rete an pè Bondye ap manyen manm yo Bondye ap mete yo nan wòl yo. Yo pale Jezi Kris mal. Bon, m gen Bib. Mwen kapab ouvri Bib. Tout moun k ap pale yo, yo pa gen kouraj pou yo di laverite. Devan lajan, devan grenn, pwovèb la di, devan grenn, devan grenn bak, pa gen, pa gen fè bak. Gen moun ki pa gen kouraj pou yo di laverite. Si yo wè yon yon jan yon fason pou yo di l. Jan 8, 30, 32, Men sa Bondye di, Jezi Kris, lè l ap bay verite, Ou konnen l te konn bay manje avè pèp la lè l te sou tè a, lè l gade, gen anpil moun ki konvèti. Men poukisa yo konvèti se pou manje. Lè l gade l wè yo pa t konvèti toutbonvre, se pou manje yo te yo te di yo pou yo kwè. Kounye a, li lanse yon pawòl, Men sa Jezi di, nan Jan 8, 30, 32, Anpil moun ki te tande Jezi pale konsa te kwè nan li. Moun, e, Jezi di Juif ki te kwè nan li yo, Si nou kenbe pawòl mwen yo nan kè nou, se, nou se disip mwen vre. N'a konnen verite a, e verite a va ban nou libète. Yo di l, Nou se pitit Abraram, nou pa janm esklav pèsòn. Ki jan ou ka fè di n n a gen libète? Jezi reponn yo, Sa m ap di nou la a se vre wi, tout moun ki peche se esklav peche yo ye. Yon esklav pa fè pati moun kay ki la pou tout tan, men yon pitit fè pati moun kay la pou tout tan. Si Pitit Bondye a ban nou libète, n ap lib tout bon. Wi, mwen konnen se pitit Abra, pitit pitit Abraram nou ye vre, men n ap chèche touye m, paske nou pa aksepte sa m ap montre nou. M ap di nou sa. Papa, map di nou sa papa montre nou, men nou menm nap fè, nou pa, men nou menm, nap fè sa papa nou di nou fè. Lè di, men, men lè l di nap fè sa papa nou di nou fè an palan de satan. Yo reponn li, Men papa nou se Abraram. Jezi di nou, Si nou se pitit Abraram tout bon, nou te fè sa li menm li te fè, gade kounye a map di nou verite a, jan Bondye te montre nou l lan. E. Atou sa, m ap di nou verite a jan Bondye te montre m li an, atou sa n ap chache pou touye m. Abraram pa janm fè bagay konsa, men nou menm, n ap fè sa papa nou fè. Yo reponn, Nou pa pitit, nou pa pitit deyò, non, nou gen yon sèl papa, se Bondye. Jezi di yo, Si Bondye te papa nou vre, nou ta renmen mwen. Paske mwen soti bò kote Bondye, se li menm ki voye m isit la. Mwen pa vini pou kont mwen, se li menm ki voye mwen. Poukisa nou pa konprann sa m ap di nou la a? Paske nou pa kapab tande pawòl mwen yo. Se Satan ki papa nou. Se sa k fè nou vle fè sa papa nou E vle, e papa nou vle. Depi nan kòmansman, se sa Asel ap fè, touye moun. Li pa janm pran pozisyon pou verite a, paske pa pa gen pa gen verite nan li. Depi l louvri bouch li, se manti l ap bay, paske se manti li ye. Se papa nan bay manti li ye. Men mwen menm, mwen pale verite. Se poutèt sa, Nou pa vle kwè mwen. Kilès nan nou ki ka bay eprèv mwen fè peche? Si sa m di a se vre, poukisa nou pa kwè mwen? Tout moun ki moun Bondye yo koute pawòl Bondye, men nou menm, nou pa moun Bondye, se sa k fè nou pa vle koute m. Men yon antretyen ke Jezi te gen avèk de moun ki te di yo te kwè nan li. Men paske Jezi Kris te vin wè se dèyè manje yo te vini, men yo pa t kwè toutbon, Jezi Kris vin di yo, Men sa pou yo fè pou yo kwè, si yo kenbe pawòl mwen an, y ap konn verite a, verite ap rann yo lib. Nan franse a, li di, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaitrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ebyen, yo mande Jezi, Ki jan w fè di nou konsa, N ap vin lib? Nou pa esklav pèsòn. Nou se desandan Abraram. Je, yo di Jezi, Jezi di yo, Si nou te tou, nou te desandan Abraram, nou pa t ap chache pou nou touye m. Se menm jan pou pèp ayisyen. Se menm jan pou pèp ayisyen. Nou se desandan Juif. Nou se desandan pèp Jerizalèm. Nou se desandan Izrayèl. Menm jan pèp sa a, Jezi te vin nan mitan yo. Men sa Jezi ap di yo, petèt verite l ap ba yo, yo t ap chache pou yo touye l e y a rive touye l vrèman. Ebyen, Jezi te kanpe, li t ap pale avèk yo tèt pou tèt. Pou l te ki sa? Pou l te di yo laverite. Pa paske l te rele Jezi, li pa t tèt pou tèt. Lè moman kote Jezi pa t pale, se nan moman lè yo t apral touye l la. Misyon l te rive pou l akonpli. Kèlkeswa sa yo t ap fè l la, l te kite paske se misyon l ki rive pou l akonpli. Men, Jezi te toujou depi. Bon, menm avèk moun Saba yo, gen kote poutèt li te geri yon nonm ki te avèg, yo vin, yo vin, yo vin kritike l pou sa. Li mande yo si yo ta gen yon bèt ki tonbe nan yon tou, èske yo pap retire bèt la nan tou a? Jezi te konn replike tèt pou tèt avèk Farizyen yo, paske se yo k ap bay moun lalwa, Se yo menm ki chèf lalwa, se yo menm ki direktè lalwa, men pakont yo pa t vle wè Jezi, paske l te vini avèk yon verite ki sot dirèkteman nan syèl la kote Papa l. Enben, se menm jan pou mwen menm. Mwen se reprezantant Jezi Kris. Jezi Kris, se moman pa l kounye an. Li pral pran pouvwa l nan men Satan. Pou, pwisans Satan pral fini, men se e Jezi Kris pral renye. Li p ap vin sou tè a daprè Labib. L ap rete nan syèl la kòm wa. Se sa k fè yo rele wayom sa a wayom dè. sye. Men pou wayom sa a, kote lapè plante su latè lan, fòk gen yon moun kanmèm ki pou anonse wayom sa a. Fòl gen yon moun. Se menm jan lè l ta pral fèt la, pou l sove limanite, Bondye te arive voye yon moun devan ki se te Jan Batis. Bondye te voye yon moun devan ki se te Jan Batis, enben se menm jan tou Bondye voye mwen menm pou kapab vrèman fè konnen zafè l. Ebyen. Piske son peyi ki anba la lwa nèt, egzanp konstitisyon ayisyèn nan, se anba lwa konstitisyonèl ke yo ye, yon lwa ki pa nan bib lan, e ki rann pèp la vin peche plis, lwa Ayiti an, li rann pèp la ap peche plis. Egzanp, ann pran le ka, jij yo ki la pou jije moun, avoka yo ki la pou plede pou moun. Epi, lòske yon moun fè yon bagay, se li k antò? Se moun nan moun nan fè yon bagay ki merite pou l ta jije sevèman, ki merite pou l ta kondane, ebyen lwa a, lwa a, jan yo aprann li an, rann ke yo plede pou moun ki gen rezon, ki gen tò a, yo ba l rezon. E sa k gen rezon an, yo ba l tò. Kisa lalwa peyi sa a fè? Li fè peyi an vin pi mal. Li fè pèp la vin pi mechan. Li fè pèp la youn ap youn pa vle wè lòt. Men pas ee kisa yo swiv? Kisa lòm kap viv nan peyi an di? Oo labib lan di ou dwe respekte otorite leta etabli. Epi anpil nan lwa ke yo ap respekte ke leta leta leta bay lan. Anpil nan lwa li vreman kraze peyi an. Men kon pitit Bondye an vini, li vini avek verite, li dil pa vini aboli la lwa, menl vin akonplil, anben yo pat vle wèl. Plizyè fwa yo tap chèche pou yo te touye Jezi. Men Jezi te toujou kanpe ansanm avèk yo. Wi, mwen konnen, mwen jwenn genyen ki rele m, ki di m sa. O, se pou m, se pou m pa di anyen, di tout a Jezi. Pandansetan, man, paran mwen enkyete. E, jounalis lan, mwen gen anpil fanmi m, mwen gen anpil fanmi nan peyi a, aletranje kou isit. Yo enkyete. Yo enkyete paske ras yo. Yo pa konn, yo pa, e pa ras ki konn nan zafè prizon. M te, m te pran, fò m di, fò m di tout moun sa, mwen menm mwen te pran prizon deja. Wi m te pran prizon deja. Bon m ta, m kapab di se toujou pou sa paske se te onksyon lè Bondye ta pral mete l nan mwen. Se, se, se nan yon kay mwen t ap viv, m te lwe, epi moun, men, moun, men, menm bagay lan, jis. Jistis ki pa gen Ayiti la boul e yon kote k rele nan Boulard zòn Kriswa m te abite ebyen se menm bagay lan paske Bondye ta pral fè m gras sa l ta pral rele m ebyen li te itilize yon fason pou ke m te pran prizon an se jistis mwen t ap mande Bondye pou peyi an paske pa gen jistis. Pa gen jistis. Istwa sa a se yon long istwa l ye, mwen pap ka esplike l la a nan radyo a. Men. M te pran prizon sa a, e se prizon sa a ki ta pral delivre, ki ta pral fè Bondye fè sa ke l te gen pou l fè. Paske lè m libere nan prizon an, m libere, m antre nan prizon 27 out, wè m nan mwa out la, m antre nan prizon 27 out 2009, mwen libere 4 desanm 2009, sou 3 mwa, 8 jou, e Bondye fè tranbleman de tè lan sou 40 jou. Epi Bondye mete m deyò pou li nan misyon. Bndye te itilize yon mwayen kanmenm men se pou m t al preche levanjil. Depi m parèt nan prizon an li di m fè jèn avèk prizonye yo chak mèkredi. Epi depi m parèt nan prizon an moun vin libere pi fasil. Yo te prizon an te vrèman sere sere pou prizonye yo depi m re Bondye elaji kad la. Vle di 2 de de de baryè sèlman sa. ki konn ouvri, men apre sa tout tout lòt ti ti baryè kote ke selil yo ye a te toujou fèmen, fèmen, fèmen. Enben depi m antre nan prizon an, yo Bondye fè yo ouvri tout selil yo e prizonye a prizonye ap rankontre, ap rankontre non Petyonvil la, la a Petyonvil. Ebyen e mwen menm mwen pa mwen pa gen manda, mwen pa gen Bondye pa gen plan pou mwen kounye a pou prizon. Lè prizon m nan te pase deja, an 2009. E, plan, plan Senyè a pou mwen, se, m ap redi l ankò, se pou re, al, al retire pèp la ann Ejip mennen l nan Kanaan. Ki vle di retire l anba esklavaj pou mennen l, e, nan delivrans. Li, pou li, pèp la libere. E, paran m vrèman enkyete. Poukisa ke, m ap redi l ankò, poukisa ke yo pa t janm, e, tout fo pwofèt ki t ap vini yo, Yo t ap di de seri de bagay ki vrèman pa konfòm avèk lapawòl de Dye, pa egzanp sa ki di ke li nòmal li pran li pran madanm youn nan men, li gen twa madanm, li di se kat Bondye di pou l genyen, li vin nan radyo plizyè fwa li di l, pa gen ankenn nan nan moun radyo yo ki di l li li pa nòmal pou l di yon bagay konsa, li ta sipoze arete paske Jezi te di se yon sèl madanm yon sèl mari. Pa gen ankenn moun ki di li pa gen dwa di sa, pou l di l pral tèt peyi Dayiti, li pral wa nan peyi Dayiti, li dwe, kat madanm sa yo, se yo k ap jere peyi a avè l. Pa gen ankenn moun ki di li pa gen dwa di sa. Li vyole lalwa divin, la parole de Dieu, ki di yon sèl madanm, yon sèl mari, si w gen lòt madanm ou komèt adiltè. Kòman fè, youn ki di konsa se Èv li ye? Li se Èv, li se Miryam, li se madan Soulouk, hum, li se manman Mari. Kòman fè, li pa janm jwenn yon moun ki di l, li pa gen dwa ap di bagay sa yo, paske moun pa konn plizyè moun? An menm tan w te Èv, an menm tan w te manman Mari, an menm tan w se madan Soulouk, Soulouk ki te wa depi konbyen, konbyen, konbyen, depi e, e, e, e, e, pli, m kwè, e, e, de, prèske swa, e, e, pli de santèn dane. Kounye a la pou w di konsa ke ou, ou, ou, ou, ou, ou se, ou se madan Soulouk, pa gen moun ki arete w. Men mwen menm konn vin a verite a, ki nan bib lan, tout nan bib lan, ke Bondye pral delivre Ayiti, li te voye prezidan Jovenel, li di li bal plas premye nan peyi a, paske se, sa vle di plas premye an vle di se prezidan, se Bondye k mete l, li te voye m di l an 2015 li paka prezidan san bib lan, san Bondye, sinon dife ap pran nan peyi an. El fè katran ap dirije se katran an dife epi kounyea la Bondye voye kotel depi 2018 ap dil men kijan poul dirije peyi a lipa janm tande Bondye selik meto lik retire w kounyea la pou yo di yap aretem mte nan konfyolo mwen ta renmen konnen sa ebyen moun kidi konsa ke jezi te konn silans lan, yo pa li Bib lan. Se pou y al li Jan 8, 42. Lè Jezi ap replike avè yo, men yon vèsè, yon grenn vèsè ankò m ap li. Lè Jezi ap replike avè yo, chak sa yo di Jezi, Jezi di yo youn, chak sa yo di Jezi, Jezi di yo youn, yo vin vekse, yo vin fache, men sa yo fè nan vèsè 59 la. Nan vèsè 59 la. Lè sa a, yo ranmase wòch pou kalonnen li, men Jezi kache kò l yon kote epi li sòti nan tanp lan. Yo ranmase wòch pou yo kalonnen l. Poukisa yo te ranmase wòch pou yo kalonnen l? M pa fin li tout non. Mwen ba yo l. Mwen bay, mwen bay tout moun si yo vle al li l, Jan 8, vèsè 30 jiska 59, w ap wè antretyen Jezi avèk Juif yo, avèk Farizyen yo. Enben, tout moun sa yo, jounen jodi a, m konpare yo kòm de Farizyen. Kit se pastè, kit se de jounalis, Kit se pèp Ayisyen, kit se nan pèp la, mwen konpare yo tankou Jwif. Vu ke yo te toujou ap kwè nan fo pwofèt yo kap vin ba yo on bann bagay, on bann manti. Yo te kwè ke pa egzanp Sylvanie Ramsey ki di yo konsa, pa egzanp Sylvanie Ramsey ki di yo konsa, ki di anpil, anpil dyaspora. E Bondye di pou nou vin lakay u nou paske se mwen k pral rèn tèt peyi gen anpil ki kite ki kit gen anpil ki kite vre k vin bò kote Sylvanie Ramsey gen anpil ki vini ki vini menm humm gen anpil ki vini Haïti yo kite tout yo kite tout afè yo Etazini yo t kite tout afè yo e. Etazini, yo vini. Ebyen, yo te kwè ke sa Silvani vin fè a, se vre, se li menm ki liberatris peyi an. Yo te kwè nan li. Lè yo gade, yo wè, yo pa t panse si Bondye te gen yon grenn ke l te ka voye vin bay verite a. Ebyen, lè m ap di, jou, jou vrèman repo Jezi a, se pa samdi li ye, ni l pa dimanch, yo gen pwoblèm avèk sa. Paske yo menm, yo kwè, yo apiye yo sou. Bib sou Sylvanie Ramsey. Ebyen se konsa, anpil lòt ankò, anpil lòt fo pwofèt ankò ap vini, yo di se yo k pral wa peyi, anpil lòt ap vini yo di yo, yo kwè nan tout. Poukisa yo kwè yo pa baze sou sa, yo pa baze sou pawòl la? E se konsa, ki fè mwen lè m vin avèk verite sètèn nan, anben, yo gen pwoblèm avè m, yo, yo ta, bon si yo te kapab menm touye yo t ap touye m. E mwen menm, men sa mwen ap di ankò. Kòm yo konnen ke pou yo menm se pawòl pa m m ap fè, se menm jan ansanm avèk sa yo lòt yo k vini an mwen ye, se menm jan ansanm avèk lòt ke lòt ki vini yo mwen ye, ki fè mwen di mwen pral president Dayiti, e se pawòl pa m. Enben m ap di nou, pèp ayisyen, se pa pawòl pa m, se sa k fè Bondye frape pye l rapid. Pou mwen ankò sou Ayiti. Li frape pye l pou l di, Nou wè sa m ka fè? Men m wè, m ap gade sou nèt la, m wè yo yo gentan mete 227 mò deja. Li frape pye l. E sonje m te bay pasaj Ezekyèl, e, 21, chapit 21 an, Bondye di li, li file epe l, l ap pase de fwa, l ap pase twa fwa. Li pral touye, m te di l pral touye anpil nan pèp la. Nou sonje m te di sa, 7 jen an. M te di l l ap touye, e, tout chèf yo, e l ap touye, e, anpil nan pèp la. Li pale de ni chèf yo ni pèp la. Li di lap file epe l. Nou wè sa l fè? Li pa fè se moun ki fè pou li e bandi yo k fè pou li, li menm l aji menm. S on avètisman ke l bay. Mwen di avan, m ap fè nou konn sa, lotrejou m te di Bondye pral brase peyi a anpil pou l fè sa. Enben mwen di a, sa w wè Bondye fè a se pou l montre Tout moun ke se li k pral aji, se lespri l ki pral aji. Se li k pral fè sa ki pral fèt la. Ebyen, si yon moun konnen, si yon moun panse ke li kapab arete m pou l mete m nan prizon, se atò Bondye pral touye moun. Se atò Bondye pral touye moun. E ou wè l bay ti serenad sa a nan Sid, nan Gran Sid lan. Ebyen, li te bay, li te fè l deja nan Pòtoprens. Ebyen si nou panse ke nou k moun panse ke yo kapab arete m, yo kab pale sou mwen, yo kapab di manti sou mwen, Bondye ap pale ap kounye a li li pap voye moun, li pap kite se ban bandi kap fè li menm lap aji li menm lap kontinye aji. Lap kontinye aji paske sa lap fè a li pap kanpe poul pa fini, li kòmanse li pap kanpe poul pa fini. Mwen di mwen pral president dayiti se pa mwen menm ki swazi pran yon gwo chay konsa pou mete sou tèt mwen se travay kem travay pou bondye se marim ke bondye te chwazi pou te kanpe nan tèt peyi dayiti le pou reprezante jezi kris kom wa david marim rive an 2006 an 2016 li kanpe nan misyon li pa kontinye mwen menm mwen pa swiv li m kontinye obeyi ak bondye Tout sa le Senyè di m fè, mwen fè l. Imajine w pran yon fi ap mache preche de sizè di maten pafwa jiska senkè dlaprèmidi nan tout mache pou a pral di men sa Bondye di k pral fèt nan mache yo, men sa, men chanjman, men sa l pral retire, men de komès li pral retire, men de, men de kalite vyann li pral retire. Chak tan nan tout mache ni Pòtoprens, mache Pòtoprens yo nan pil kote nan pwovens yo, mwen fè l. Mwen soufri anpil, mwen fè 21 jèn, Bondye fèm fè de janvye a jyen pou mwen kapab vrèman te bay mesaj sa e e pou Bondye te ka arive fè sal dil pral fè a tankou prezidan li dil pral pran li fèm fè 21 jèn an 7 fwa an 7 fwa de janvye a jyen gen youn mwen gen yon mwa mte fè 2 ki se janvye youn nan mi kòmansman jyen youn nan mi jyen 21 jèn an mfinil premye jyen 3 jyen Bondye fèm antre okap 7 jyen fèm anonse fè dènye piblikasyon e 7 jiyè se yon mwa l aji. Kounye a la, li di m de, li di m pibliye, e pibliye ke e sa ke li di ke m pral ye an. Li di se, li di m mèt pibliye l, m mèt e avwe l, m mèt di sa, ke Bondye pral mete m nan tèt peyi an kòm reprezantant Jezi Kris pou sove peyi Dayiti, pou libere peyi Dayiti, pou delivre peyi Dayiti nan sa l ye la, pou bandi kapab bandi legal kapab fini, lapolis enstitisyon Polisye a lan kapab fini pou anpil lòt bagay ankò pou zidòl kapab fini nan peyi an pou tout dyab kapab fini nan peyi an paske se Jezi k pral gouvène peyi an pa gen ankenn moun legliz ni ankenn moun ni nan vodouyizan ni nan masonlòj yo ni nan sektè evanjelik lan ni nan sektè politik la ni nan ankenn lòt sektè ki kapab kanpe nan tèt peyi sa. Sof Jezi ki kapab di yon mo pou peyi sa men ou pap wèl sou tè a, se se moun ke kap kap reprezantel lan se li wap wè sou tè a ki pral gouvène nan non Jezi. Tout sam pral fè map fèl nan non Jezi. E pou fini mwen ap lanse yon mesaj ankò, mwen gen yon gran kwazad ke Senyè a pral pèmèt ke mwen fè pou li, mwen te bezwen konnen eske se Okap Eske se Pòtoprens? Daprè sa Bondye montre m, se Pòoprens kwazad la ap fèt. M ap mande Leta pou ke li ban m, pou ke li ban m fervè, pou ke li agreye m posiblite pou ke mwen kapab fè kwazad sa, paske Bondye gentan fè m jwenn otèl k ap kab resevwa tout moun, pou w dòmi lè kwazad sa ap fèt la ap dire 2 ou 3 semèn paske ap gen plizyè anpil dyaspora kap soti nan peyi lòt bò dlo pou vini ede m nan kwazad sa se yon kwazad nasyonal entènasyonal yon kwazad pou eklatman spirityèl lan pou ke m ka fè yon konferans pou ke m ka dechifre tout sa Bondye revele m yo pou ka m ka montre pèp la men kijan Bondye pral montre yo pou yo viv nan peyi dayiti. E kwazad sa Bondye ap mande pou pè tout pèp ayisyen soti nan 4 kwen e peyi dayiti nan 10 depateman pou yo vini e nan asiste nan kwazad sa Senyè lan dim se nan kwazad sa li pral arive jwenn moun poul triye pou tout bagay pou jij pou majistra pou pastè pou evanjelis se nan se nan kwazad sa li pral jwenn moun sa yo alò. Mwen anonse sa, se nan mwad septanb lan map fè sa, mwen deja mwen te di Bondye te di 10 premye moun ki ap gen pou ki relem se yo kap gen pou edem kanpe kwazad sa, mwen deja jwenn plizyè moun e Bondye sil t plis ke 10 map fè yon seleksyon, mwen pral fè tiraj osò map priye pou Bondye banm 10 moun nan epi pou sa kapab fèt. Mwen pap ko di ki kote sa ap fèt men Bondye deja montrem paskel fèm jwenn yon gran otèl e m wè gen espas pou sa kapab fèt. Alò mèsi. E jounalis lan paske ou te ou te mandem pou ke mwen te vin pale mwen pale a pèp la mwen pa di moun kwè nan mwen mwen pa di moun kwè nan pawòl ke map di mwen pa di moun fanatik mwen paske mwen menm se zafè mèt mwen map regle e mèt mwen pap kite m wont li kòmanse pou mwen lap fini pou mwen e m di moun mwen pa pè prizon si Bondye vle m pran prizon mwen tou prè pou nou vin arete m men depi Bondye pa vle m pran prizon nou mèt fè sa nou fè nou pap ka arete m.